Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon malfektè se bagay pou yon nèg pè nan peyi sa humm pito ou pa pè bandi ou pè malfektè paske bandi a gen dwa ap chache ou li pa jwenn ou W al kache yon kote byen lwen. Men malfèktè a ou gen dwa kache yon kote li entèpele yon vye espri nan dèyè w la. Li lage yon loray sou ou wi. Ebyen, m pral ba nou yon ti detay tou piti. Gen yon nèg la ki tonbe k ap benyen nan san l. Men vous savez que je peux pas poster la photo. Pwoblèm! Ebyen, misye non li se Papito. Hum! Tèt chaje! Ki sa k pase dènyeman an? hier je kwa ebyen nèg yo te al nan pakè anpil avoka nèg yo desann la lè Youri Steven te desann nan men gon lòt nèg ki desann tou li menm li pran lapawòl kote l di ke depi ou wè m te gentan bay Jovenel Moïse vag la se malè wi m te wè pou li donk mèt Renòl Jòj mèt Renòl Jòj pran lapawòl nan yon premye tan. Epi, nan yon dezyèm pati, li leve pou l mache, gen yon gwoup de jounalis k ap swiv li, toujou pou entèvyou. Men pandansetan, gen yon nèg menm ki pase pa dèyè, nèg la bay Mèt Jòj yon de dwèt. Sa vle di, misye pral rale bous Mèt Jòj. Et quelle a été la réaction de Reynold George euh, Bah écoutez, la vidéo ça devient virale sur les réseaux sociaux. En pile mounoué, Militan sa a se Papito. Papito se nèg nan 24, nèg Solino. Ebyen, ki sa k pase? Dans la soirée du 13 juillet, yo fè tèt Papito. Paske, Papito sanble leve nan yon zòn kote ke blòdè respekte tèt yo. Blòdè p ap vòlè, men blòdè ka fè krim. Ebyen, yo leve maten an, Papito pèdi lavi l. Bon, fò m di nou byen nan geto a konn genyen de enjistis. Wè Papito pèdi lavi l. Paske imaj la t ap sikile atravè lèrezo sosyo, vwayan Papito ki li menm bay Mèt Renòl Jòj de dwèt epi bon misye tonbe. Men, nan geto a bagay la gen yon jan l ye. Pa egzanp, Si w nan yon zòn kote ke bandi ap fonksyone anpil, ou kapab sibi anpil enjistis. Kisa l ye? Nèg la gen dwa pa renmen fòm tèt ou epi l chwazi lage yon dosye sou do w. Sa w tande a la a, li touye w. Sa vle di se yon egzanp li chwazi pou l kapab pete tèt ou. Pa egzanp, ou wè nèg sa ki touye Papito a, sa te ka rive wi. Papito al dèbous la vre, se yon jès vòlè. Men, nèg la te ka gon pwoblèm a Papito tou, li tou pwofite vide misye atè wi. E sa pou konprann. Donk, nan geto a, genyen enjistis, men konsa tou konn genyen anpil enjistis. Papito pèdi lavi l. M pral bay nou On ilistrasyon, Èske n konnen gen on nèg ki vòlò on chat epi yo touye l poutèt sa? Yo bay misye plizyè bal, misye mouri. Mwen m te viv yon sitiyasyon, yon ti jèn ki manke mouri. Kòman l manke mouri? Gen on nèg ki vòlò on lwil. Epi lè y al dèyè nèg la, ou konnen nan geto tout moun just sere pou moun. Epi nèg yo rive, y ap chache nèg la, yo poko ka jwenn li. Epi gen youn nan bandi yo k al sou on tip li di, Ou sanble a moun n ap chache a wi. Misye, misye bay nèg an yon michan kalòt. Men pou la glwa de Dye tou, ebyen lè misye mouri se mouch ki ponn nan dan misye. Paske ti jèn sa pa konn nan afè moun. Se paske l t ap pase nan zòn nan, paske l pa konn chita nan mitan vagabon yo. Pandan l ap pase, ebyen nèg yo tou chwazi, nèg la met yon zam nan zòrèy ti jèn nan, li ba l yon kalòt, epi misye vire l ale. Epi aprè 3 jou lòt nèg la mouch ponn nan dan misye. Donk se pou vous dire ke Papito bon sa sè mal pase pour toi. Ou pat gen dwa al fè jès sa nan mitan moun e on anna pwofite jisteman pou kapab metew KO. Nou pral pale de yon lòt dosye pou kwè li la. Dosye sa li enpòtan wi. Dosye qu'actuellement je suis sur le coup d'une mesure conservatoire, attendez bien oui, ordonnée par l'inspection générale de la police nationale d'Haïti et que de ce fait je ne suis pas disponible pour déférer à la réquisition du parquet, tout en étant disposé à y répondre une fois cette mesure de conservatoire épuisée, je veux bien respectueusement Si yon nèg sou mesure conservatoire, eh bien, on peut pas l'appeler dans le cadre d'un dossier quelconque. Se, m panse se yon trè bon lèt, e se sa strateji tout nèg t ap fè. Kèlkeswa nèg k ap kritike jounen jodi a, m panse ke se sa yo menm yo t ap fè. Yo pa t ap fè d'autre que ça. Bon, Dimitri Hérard, ki deja li menm tou ranplase, dosye sa a, eh bien, Li vin yon dosye kote ke anpil moun ap tann pou wè kisa k pral pase ladan li. Gen yon lòt dosye ladan la repiblik, yon machin ki asire trajè Pòtoprens, Pòdepè, bandi pase alaksyon sou li. Bèl machin, bèl bis papa! Hum! Se o! Tèt chaje! Ebyen pandan nan mitan wout, endividi ame pote boure jounen mèkredi a. 16 pasaje pami yon karantèn moun ki te abò bis sa yo anlve moun sa yo. Sa se pase a Gwo Mòn le 14 jiyè 2021. 2 endividi ame byen bonè jounen mèkredi an ebyen yo menm yo kidnape otobis konpayi prive transpò San Sousi nan Gwo Mòn yon komin ki nan departeman de Lartibonit. Daprè Jeanty Tessieux youn nan responsab konpanyi sila otobis sa li te gen yon karantèn pasaje. abò li. Li t ap sòti Pòdepè, direksyon Pòtoprens. Jean Titessieu presize malfra yo pati avèk 16 pasaje ki te abò machin sila. Pou koulye la a, pèsòn moun pa konnen kote yo kache pasaje yo. Tèt chaje wi, tèt chaje. Nèg yo èpeye a toutouni, ebyen yo pwofite tou pou pote boure. Paske banm di nou yon bagay, ou wè aktyèlman jan nap pale la, on moun fè respèw dan la repiblik. Fè respèw dan la repiblik paske nenpòt bagay kapab rive. On nèg te gen dwa nan ti diskisyon avèw epil veye pandan wap pase, li baw yon kout kouto la oubyen li lage yon bal nan tèt ou, tout bagay fini paske pa gen jistis, prèske pa gen lapolis. Tout bagay an depatchaw nan peyi a la a, se yon peyi ki tèt anba, se mèt kòk pou veye kò. Tande byen wi, mèt kòk pou veye kò. Sa vle di bagay yo vrèman konplike. Sa yo pral fè avè yo, dèfwa yo konn kouche medam yo si se. Si gen fi nan yo, yo konn mande pil lajan. Paske menm, m te viv yon sitiyasyon konsa, m te wè yon sitiyasyon konsa, nèg brake zam sou ou, yo pran fanm yo, y al anba raje avèk yo, epi apre yon tan ou wè yo tounen avèk yo. Bon antouka mezanmi peyi a gen presyon lap rive yon jou lap rejenere tèt li kanmenm paske nou pa ka kontinye viv nan sa nap viv la jounen jodi a se Ayiti tounen sa nou ta kapab di yon veritable jungle se la lwa di pli fò ki prim sa vle di lyon se li menm ki gen rezon sou tout lòt yo men tande byen pèp ayisyen gon bèt ki rele bifle sa lyon toujou ap chase an Dèfwa l konn mache an koloni. Li konn gen rezon sou lyon. Paske ou konn ap gade yon konba an koloni bifl avèk lyon, ebyen yo konn foure kòn yo nan vant lyon an, yo touye l. Jounen jodi a la l mande pou ke gen yon veritab koloni. Paske pèp ayisyen an, moun ki gen plis opòtinite yo, moun ki plis la, moun ki pi lèd yo, moun ki pi oprime yo, yo plis. Yo plis! Ebyen kounye a la. Se an koloni pou n viv. Wè Babekyou ap mete ajenou devan bandi, ap di bandi yo tanpri souple an nou fè yon sèl. Mwen mande nou padon lapolis, mwen mande 400 mawozo padon, mwen mande Bèlè padon, mwen mande Gabriyèl padon pou nou fè inite, pou n mache kraze sistèm nan. Men ekoute, sa son koloni l ap mache pou l fè. Ebyen ti pèp la tou ki pa ka viv la, degaje nou fè koloni sa paske